Ramos si ta siyen yon òdonans ki soti, ki jan w konprann òdonans sa yo Ramos? Bon, prezans nou la a se jisteman pou nou vin ranfòse pozisyon nou semèn dènyè, kote nou te kont òdonans sa a ki soti 21 jen ki sot pase a la, kote se yon òdonans lawont, yon òdonans ankò yon fwa ki montre dosye Petro Caribe a nèg yo gen yon ansanm de moun anndan peyi a E gen de enstitisyon kle anndan peyi a tankou lajistis ki ta gen devwa pou fè dosye sa avanse, yo montre a klè ke yo vle dosye sa disparèt, yon bagay ki pap janm rive fèt depi nou menm lajenès, nou menm kap swiv dosye sa kòm Petro Challenger, nou menm kòm de gwoup anndan sosyete sivil la ki toujou kanpe pou pèmèt ke dosye sa avanse, enben nou reyalize rezolisyon jij Ramoncite la montre ankò yon fwa egzekitif la pa gen volonte pou fè dosye sa avanse, enben nou menm nou vin la a pou nou montre klè ke nou di yo dosye sa pap mouri e nenpòt lè dosye sa kòmanse nap toujou la pou nou bay fòs, pou nou bal. Men, pou n pèmèt ke gon pwosè ekitab, jis, san paspouki k fèt pou li, jiskaske pèp ayisyen an konnen kisa k rive a 4 pwen 2 milya lajan dosye Petro Caribe a, paske nou menm nou konnen a klè, e n ap toujou di l, pa gen wout, pa gen lopital, pa gen lekòl, pa gen inivèsite, jenès la ap kouri kite peyi a, inegalite sosyal yo, se pwoblèm ekonomik lan k fè sa, enben sa k fè sa, se paske jisteman gon pwoblèm, paske richès peyi a mal distribiye, depans peyi a mal distribiye, l al nan men yon ti gwoup moun, enben jounen jodi a se jenerasyon. ki nan katye popilè yo kap peye sa, se jèn ki nan katye popilè yo k oblije kenbe zam pou yo ka siviv, enben nou menm nou di fòk pwosè petro karibe a fèt pou gon siyal ki voye bay tout moun ki pral dirije lajan leta pou yo konnen lajan leta se lajan pou yo rann sèvis a popilasyon se pa lajan pou yo klase met nan pòch yo. Bon rapò sou OEA gon yon ekspresyon fransèz ki di twò pe twò ta pou nou nou pa wè anyen de serye ladanl paske tout sal mande yo prezidan jovenel moïse rate momentum nan. E l ap difisil pou l akouche yo paske momentum nou gen la a, pouvwa pral fini, moun yo, sektè yo, yo pa enspire konfyans bò kot pouvwa egzekitif la. Pouvwa egzekitif la tou pa voye de siyo k montre aklè ke li te vle fonksyone ansanm avèk yon gouvènman douvèti. N ap tann men nou pa kwè gen anyen de serye k ka sòti la a. Nou kwè ke s on peyi k ap kontinye anfonse nan kriz. Men KEP a gentan sòti kalandriye l. Bon, KEP a sòti kalandriye l. Bon, s on enstitisyon nou rekonèt li endepandant. N ap tann ke gen dòt enstitisyon k vini Pase KEP a tou yo mande pou chanje. Pandan l ap soti kalandriye l la, yo mande pou yo pase men ladan l tou. Nou nan sitiyasyon konfizyon, nou nan sitiyasyon vrèman nou pa konn nan ki sa nou ye la. N ap tann men jou yo konte anpil pou gouvènman ki la. Nou panse ke nou prale nan yon labirent e nou pa prale nan lòt ke nan yon gouvèneman de tranzisyon. Mwen se youn nan avoka k ap defann moun ki pote plent nan dosye Petro Karibe. Mwen se sitwayen tou. Paske. Nan gaspiyaj ki fèt nan lajan Petro Caribe a, se tout pèp la ki viktim. Lajan Petro Caribe te ka konstwi wout, lajan sa a te ka konstwi lopital, lajan sa a te kapab ede nou devlope agrikilti nan peyi Dayiti. Ebyen, se nou tout ki viktim. Lajan sa a te kapab pèmèt nou chanje kondisyon lavi pèp la. Jodi a li klè, phtk. ap fè tout sa l konnen pou l kraze Petro Caribe, kraze dosye a. Òdonans Ramon Sidaksime a, se yon òdonans selerat. Òdonans sa a pa kenbe. E dezòmè, dosye Petro Caribe a devan Kou Dapèl Pòtoprens. Nous avons fait appel. E moun yo ki te enkilpe yo. Y ap rete enkilpe paske lapèl è sispansif. Kont tout moun ki te bloke nan bank yo, l ap rete bloke paske lapèl è sispansif e le dosye sera rejije par devan la Cour d'Appel de Port-au-Prince paske lapèl è rejije. Men sa k pi bèl nan dosye sa, lè dosye a ap rejije, lè sa Jovenel p ap sou pouvwa a. E nou te toujou di. Toutotan phtk sou pouvwa a, pwosè Petro Caribe p ap janm fèt. Nou mande pèp la pou l kontinye mobilize pou pwosè Petro Caribe a rive fèt, paske se nou tout ki viktim. Sa k fè mwen la, kòm avoka men sitou kòm sitwayen, paske m kwè mobilizasyon pèp la pi enpòtan nan batay la. E nou felisite nou konsyan petro challenger sa yo. ki te lanse gwo sitting sa e nou anpil moun patisipe se prèv pwosè petro karibe ap fèt kanmenm pèp la mobilize. Nan dimansyon politik, ki jan n konprann rapò OEA a? Rapò OEA a montre nou menm nan sektè demokratik e popilè a ki pa t al nan reyinyon sa a, nou te gen rezon. Sektè demokratik e popilè a gen rezon. OEA mande kowabitasyon, OEA mande Konsèy Elektoral, OEA mande eleksyon avèk Jovenel Moïse. Manda Jovenel Moïse fini depi 7 fevriye 2021, la position du peuple haïtien est claire, la position du secteur démocratique et populaire est claire, nou pa nan negosyasyon, nou pa nan kowabitasyon, nou pa nan eleksyon avèk Jovenel Moïse e nou rejte rapò OEA. Nou mande tout opozisyon an, tout moun nan sosyete sivil la pou nou bata ansanm Pou nou lanse la dènyè manch de la batay pou nou kapab fè atik 134 tirè 2 konstitisyon an respekte e pou nou kapab fè yon solisyon ayisyèn emèje nan kriz la. KEP a soti kalandriye la. A? Pa gen KEP. E 9 moun ki pa gen anyen y ap fè. Tout moun konn pa gen KEP, yo pa gen kredibilite, yo pa t prete sèman devan Kou de Kasasyon. Menm l OEA ki se yon òganizasyon restavèk, li mande yon lòt Konsèy Elektoral. E nou menm dan lansanm dè zòganizasyon politik de lopozisyon, e nou voye jete rapò l'OEA a. E non sèlman nou voye l jete nan poubèl de listwa, men li pa etone nou, rezon sè ke nou, paske pa rapò a kriz n ap viv jounen jodi an, e l'OEA fè pati prenant de kriz lan. Sa vle di. Le fèt ke l'OEA se pati prenant de kriz lan, donk li menm li pa kapab ede nou jwenn solisyon avè l. Ebyen, nou menm, pèp lan fikse pozisyon l deja, li di li pa nan kesyon referandòm, li di li pa nan kesyon eleksyon, li di li pa nan kesyon nouvo gouvèneman men li non batay lign dwat pou ke li jwenn depa Jovenel Moïse. Donk kòm nou tout konnen se OEA, anbasad amerikèn, kò gwoup, elatriye, ki te konn toujou ap sipòte Jovenel Moïse e jiska mentnan kote n ap pale a yo kontinye ap sipòte Jovenel Moïse. Donk batay pèp ayisyen ap mennen jounen jodi an li pa yon batay kont Jovenel Moïse sèlman men son batay kont OEA, son batay kont. Anbasad amerikèn ki kenbe yon popilasyon an otaj, ki kenbe tout yon peyi an otaj, ki lakoz jounen jodi an y ap sipòte Jovenel Moïse nan tout gangsterizasyon l ap fè atravè 10 depateman peyi an. Y ap sipòte Jovenel Moïse nan tout masak k ap fèt nan katye popilè yo. Ebyen jodi an, gras a OEA, gras a anbasad amerikèn e Kò Gwoup, nou wè peyi Dayiti gangsterize, ebyen tout moun ap fè kò gang yo, e se palè nasyonal menm, donk ki ba yo misyon pou fòme gang yo. Ebyen jounen jodi an, rapò OEA a, li pa fè nou ni cho ni frèt, men sa ki enpòtan, mobilizasyon an, l ap kontinye, l ap kontinye pou l di ke, pou n di ke, il fo ke. Konstitisyon an respekte, batay a la ap kontinye pou n di nou pa nan referandòm, batay a la ap kontinye pou n di ke nou pa nan kesyon eleksyon avèk Jovenel Moïse paske manda Jovenel Moïse fini. Nou prezan jodi an devan ministè de la jistis pou nou kontinye voye jete desizyon jij Ramoncite pran pou ke li. e blanchi yon ansanm de moun, yon ansanm de antrepriz ki patisipe, ki te patisipe nan dilapide kòb Petro Karibe an. Jounen jodi an malgre nou rekonèt ke avèk prezans Jovenel Moïse nan tèt palè nasyonal la pap janm kapab genyen. yon jistis ekitab ki pran sou kesyon dosye petro karibe an, ebyen nou prezan devan ministè de la jistis pou nou di jij Ramoncid, ebyen desizyon sa l pran an nou voye l jete nan poubèl de listwa, ebyen Rockfeller Vincent antanke minis de la jistis e fatra, ebyen nou konnen. Li pa ka pran desizyon, ebyen nou mande pou tout gouvènman sa avèk tout Jovenel Moïse kite pouvwa le pli vit ke posib, paske batay la se yon batay pou ke nou mete yon gouvènman de tranzisyon de ripti estriktirèl e popilè, ki pral kapab reponn a dezidrata popilasyon an, ki pral kapab fikse yo sou kesyon dosye petro karibe, sou kesyon demalòg, elatriye. E n ap tou voye yon mesaj bay ansanm de manb KEP yo, pou malgre yo rekonèt ke yo ilegal, pou n di yo, ebyen pèp la di yo pa nan eleksyon, pou n di a Matyas Pyè, ebyen pèp la pa nan eleksyon, e pèp la ap mande a Matyas Pyè e Gilard Mezadye, ebyen bon jan eksplikasyon sou kesyon 40 milyon dola ameriken ke yo gagote nan kesyon referandòm nan. Ò pèp la te deja di li pa nan referandòm, li pa nan eleksyon, ebyen nou nan mobilizasyon jeneral jiskaske nou abouti avèk objektif nou ki se depa Jovenel Moïse pou n rive mete kanpe yon gouvènman de tranzisyon, de ripti estriktirèl e popilè ki pral kapab reponn a dezidrata popilasyon an. Non paske, non paske, wi. E piblikasyon KEP an s on flit an avan yo fè parapò a rapò. OEA a. Donk, lefètke yo konnen yo ilegal, lefètke yo konnen popilasyon an pa aksepte yo, paske yo pa t prete sèman, sa vle di, donk se yon gwoup moun ki pran KEP a ilegalman, men k ap blanchi lajan sal, k ap blanchi lajan kidnaping, k ap blanchi tout move lajan.